Minis Afè Etranje a Pèp Ayisyen, Jean Victor Généus, yè, devan Konsèy Nasyonzini an, li krache sou lapolis, li imilye lapolis, li detui dcpj, malgre kantite efò lapolis ap fè, nou konnen bagay yo pa bon, men ou pa ka pase efò yo anba pye konsa, sou pretèks w ap chèche entèvansyon militè. Minis afè etranje a devan konsèy nasyon zini pèp ayisyen li deklare menm si gen kèk zòn ou tande pa gen bandi kap pete bal se pa rezilta operasyon lapolis yo non okontrè se gang yo k poze. Men, si yon minis afè etranje ka kanpe devan loni pou l fon deklarasyon konsa, eske minis sa a ou panse l ap janm travay pou ke li jwenn asistans teknik pou lapolis? Eske ou panse mesye sa yo ap janm travay pou ke lapolis ka genyen ase de materyèl pou l kapab sekirize larepiblik? Medam, matmwazèl e mesye, nou pran nan konplo pi rèd e m pral pèmèt ou dekouvri ansanm de konplo pèp ayisyen an pran ladan e mesye sa yo, yo gen misyon pou yo detui lapolis de jour en jour, ou mèt rete la. M ap anonse w dcpj arive mete anba kòd 4 kidnapè. Mesyedam sa yo nan jou pase yo ki te kidnape yon ti pitit 8 an nan yon lokalite ki rele Meyè nan komin Kwadèboukè. Lè yo fin kidnape ti pitit sa a, malerezman yo tiye l. 4 moun sa yo ki anba kòd, gen youn ladan yo se kay ti pitit la l te rete. Ou pral tande temwanyaj yo, ou mèt rete la. Yè, Premye Minis Ariel Henry nan Otèl Karibe te gen chans chita ansanm avèk Aktè politik yo, moun ki fè pati de sosyete sivil la ansanm avèk sektè prive a, e frè e sè byeneme yo vini ansanm avèk yon Haut Conseil de Transition. Haut Conseil Transition sa a genyen Madam Maniga ladan l, genyen Fleridor ansanm avèk St-Cyr. Ki misyon moun sa yo genyen pou peyi a? Nan konbyen tan? Bagay yo pa piti pèp ayisyen, konplo pi rèd toujou. E jounen jodi a nan Ayiti la repiblik dè koken n ap gen pou nou wè 8 pwovèb kreyòl ki detui peyi Dayiti. Rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè, kont sa ki se te, Dife san flanm. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se solèy. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen, Mwen manje sou do, mwen poupou sou vant. Mwen manje sou do, mwen poupou sou vant, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Medam matmwazèl se mesye jan kem te anonse w genyen minis afè etranje a ki se Jean Victor Geneus ki krache sou lapolis ki imilye lapolis malgre efò yo ap fè li detui dcpj a m pa kache di w e sapata l sapata lapolis nan diskou l devan konsèy sekirite l onu an Tèlman mesye sa yo bezwen entèvansyon militè pou ke yo kapab vin fè kouvèti pou bòs yo aktyèlman la a ki vrèman vrèman an danje. Frè se sè byeneme, ebyen, nan diskou minis afè etranje a devan Nasyon Zini, li deklare, Menm si nou tande gen kèk zòn Dosye banditism, jan bandi te konn ap kidnape moun, bal te konn ap pete, moun ap mouri. Nou pa tande bal pete nan zòn sa yo. Se pa rezilta operasyon lapolis yo non, non, non, non, non, non, detwonpe nou. Men la a m konfyouz. Mwen sezi pèp ayisyen, paske a chak operasyon lapolis fè, li di men kantite bandi l touye, men kantite yo arete, men kantite zam yo jwenn etc. Chèf polis la di konsa, lapolis mete pye l atè, zafè pou bandi ap fè aktyalite a, yo ap travay pou mete sekirite nan peyi a. Yo fè divès operasyon e men kounya la a minis afè etranje a di lapolis pa fè anyen ditou. Men m confuse. M confuse pèp ayisyen. Kòman lapolis pa fè? Mwen dakò ke kapasite lapolis fèb. Mwen dakò ke lapolis gen de operasyon yo pa ka fè puiske manke materyèl. Men mwen pap aksepte pou yon dirijan di m lapolis pa fè okenn efò. M pap aksepte sa. Mwen pap aksepte sa paske kwè m si w vle malgre w wè sitiyasyon an difisil, malgre nivo ensekirite peyi Dayiti ap konnen jounen jodi a, si pat gen lapolis, Frè e sè byeneme, bagay la ta pi grav toujou. Bagay la ta pi grav toujou. Paske se yo menm ki la ki pou batay. Bandi yo se fini yo tap fini ansanm avèk nou. M pa kache di nou sa. Minis afè etranje a ale pi lwen pou l montre lapolis pa anyen. Gen kèk zòn aktivite kòmanse reprann, se pa operasyon lapolis yo ki lakòz ke aktivite reprann, men okontrè se gang yo ki chwazi rete nan yo menm. E pi lwen frèzesè byeneme, li fè konnen gen kèk zòn, kriminalite a pa ralanti, Pokipo! Donk moun kontinye ap mouri. A pati de tout deklarasyon sa yo, ki sa minis lan vle fè konprann? Li di, avèk kominote entènasyonal la, li di a Konsèy Sekirite Loni an, degaje w prese vit vit pou voye militè nan peyi Dayiti pou vin touye gang yo. Lè ke genyen yon minis afè etranje, moun k ap jere politik eksteryè peyi a, ki kanpe ki fè yon deklarasyon konsa pèp ayisyen. Fò ale pi fon pou konprann ke mesye sa yo, yo p ap janm vle pou lapolis genyen ase de materyèl, yo p ap janm mande pou ke lapolis jwenn yon asistans teknik Se pa sa nou konn jwenn anvan ou tande tout jounen èd èd pou lapolis non, yon asistans teknik pou lapolis kapab genyen ase de mwayen pou l gen zam, pou l gen minisyon, pou l gen bon jan materyèl pou ke li arive mete sekirite nan peyi a. Yo ap toujou genyen mòd de diskou sa yo. Paske kite m eksplike w yon bagay, kòman w ta vle pou ke lapolis li menm, tande byen pèp ayisyen, Kòman w ta vle pou lapolis fè operasyon? Bon m pale ansanm avèk minis lan. Kòman w ta vle pou ke operasyon lapolis yo ta pote fwi lè ke ou nan yon gouvèneman, kote w al mande èd la, kote w al di lapolis pa itil anyen nan peyi Dayiti, epi, Lèzetazini, Kanada sanksyone 5 manb nan gouvènman kap mande èd militè. Pèp ayisyen se la m vle ou konprann travay lave men siye atè tout jounen, chita mande èd tandiske nap fini ansanm ak lapolis, nap gangsterize lapolis, nap detui lapolis ki la ki pou ban nou sekirite olye nou ankadre yo, olye nou ba yo bon jan soutyen, nou achte materyèl, nou mande ansanm avèk kominote entènasyonal la ba yo asistans teknik yon fason pou ke yo kapab avanse, men se detui y ap detui. Kòman w ta vle pou ke travay lapolis la li itil peyi a lè ke gen 5 manb nan gouvènman an yo sanksyone yo, poukisa, paske yo nan gang. Pèp ayisyen konprann byen, eske moun sa yo ap janm aksepte pou lapolis gen kapasite pou mete sekirite nan peyi a? Yo p ap janm vle yon bagay konsa. Moun yo sanksyone yo, se pa paske yo t ap chache asistans teknik, se pa sa yo t ap mande non. Se pa sa yo t ap mande. Yo siyen pou ke militè rantre nan peyi a. Pandan yo siyen pou militè antre nan peyi a, Lèzetazini, Kanada pral sanksyone yo paske yo ap finanse gang. Eske w konprann bagay la? Si pat gen lapolis bagay la te ka pi mal. Se anviwon 63 polisye ki sot mouri. Raple w kantite polisye ki mouri nan Vilaj de Dye, ou pa ka ap krache sou lapolis konsa. Mesye sa yo pap janm vle pou ke polisye ayisyen gen kapasite pou ke yo mete sekirite nan peyi a. Yo pap janm aksepte pou lapolis touche byen. Yo pap janm aksepte pou polisye yo soti nan grangou. Yo pap janm aksepte pou ke lapolis gen kay pou l rete nòmalman. Donk, mesye sa yo pap janm travay pou lapolis mache tèt wo. Pou lapolis gen materyèl, pou lapolis kapab sekirize tout teritwa yo pa bezwen bagay konsa. Paske menm yo menm k ap siyen pou mande entèvansyon an, se menm yo menm ankò k ap finanse gang nan peyi a. Yo p ap janm vle di men kisa lapolis fè. pou lapolis la kapab plis efikas, pou ke li kapab mete sekirite nan peyi a, pou nou pa bezwen ap deplase militè lòt peyi vin sou teritwa a, men ki sa n ap bezwen. Nou menm ki se gran peyi, teknoloji nou avanse, ebyen men ki sa nou bezwen pou lapolis, yon fason pou ke lapolis la kapab sekirize popilasyon an, pou ke lapolis li menm, kapab pwoteje byen, kapab pwoteje vi. Yo pa bezwen bagay kon sa. E mwen menm sonje m toujou di nou, si dosye entèvansyon militè t ap regle yon bagay pou peyi Dayiti, li t ap fèt deja. E lè ou tande deklarasyon sa yo k ap soti nan bouch moun k ap pale nan non nou, nou mèt konnen bagay la pral pi di toujou nan jou k ap vini yo la a. Li pral pi di, li pral pi tris, paske mwen menm bò kote pa m, pèp ayisyen, ansanm avèk yon pakèt lòt konfrè ki sou rezo sosyal yo, n ap batay pou ke chak grenn polisye kapab pran responsabilite yo, pou chak grenn dirijan kapab pran responsabilite yo, pou chak grenn ayisyen kapab pran responsabilite yo pou retire bagay ki rele mande a nan san nou. Nou s on peyi, nou s on nasyon, Se pa kado yo te fè nou kado lendepandans, se travay nou te travay pou sa. Jounen jodi a, tout lasent jounen nou pa ka nan mande. Jounen jodi a, li raz, li lèd lè w wè se lòt etranje k ap vin touye bandi lakay ou. Sa tris, se pa peyi a ki nan gè ansanm avèk yon lòt peyi. Se antre nou n pa ka mete sekirite nan peyi a. Epi gen kèk grenn kap fè efò wap gade kòman yon vipè li menm lap krache sou efò lòt yo fè a, yap krache sou efò ti ekip sa ap fè paske nou konnen andedan lapolis chaje move grenn, nou konnen sa. Men lè kon mande pou fòs etranje rantre pou vin touye bandi, eske move grenn nap di ki nan gang nan lapolis la, militè yo ap tou elimine l tou? Non monchè. E kwè m si w vle, Imedyatman, nou gen yon chèf polis ki gen karaktè, nou genyen de dirijan ki genyen karaktè nan peyi a, m ap klè ansanm avè nou, depi se polisye pye yo te kwochi ki te nan move zafè, rapidman yo ap konpòte yo. S on kesyon de tèt pèp ayisyen. Yo ap konpòte yo, sak fè yo ap konpòte yo, paske lè yo voye yo fon operasyon, yo pap dakò pou ke yo pase menm kote an, nan menm chimen ansanm avèk bandi a, yo ap pran responsabilite yo. Se paske tèt la pa bon, ki fè w wè tout kò a pouri nèt. Se paske tèt la pa bon pèp ayisyen ki fè tout kò a pouri nèt. Lè kò w gon chèf polis, frèzè sè byeneme, ki te nan fantom 509, Kòman ou vle pou polisye yo mache dwat? Kòman ou vle pou yo mache dwat? Men ou menm ki plase pi wo, k ap batay pou ke gen sekirite nan peyi a, ou sipoze wè bagay yo yon lòt fason, paske gen anpil k ap fè efò, si yo pa t la, m pa kache di ou, nou pa gen kote n t ap kanpe. E se menm nou menm nan ki pral mande èd militè a, se menm nou menm nan ankò k ap rantre yo nan gang, se menm nou menm nan ankò k ap finanse gang nan peyi a. Pèp ayisyen nou mele wi. Nou mele, si se pat yo eske nou tap la? Pase se yo menm kap sekirize nou. Kòtèj nou gen nenpòt 30 a 40 machin ki plen polisye. Si se pat yo, sa nou tap fè? Jounen jodi a, nou bezwen asistans teknik pou la polis. Mwen vle pou ke se polisye ansanm avèk militè ki nan peyi a ki pou sekirize peyi a. Paske chak lè to ensekirite monte nan peyi a, n al chèche yon ekip moun ki tou fòme, ki genyen kapasite k sèlman vini rip, yo detui epi yo ale. Ou menm de jou an jou se parazit w ap vin pi parazit wi. De jou an jou se pi mal w ap pi mal. Ou p ap janm fè yon efò ansanm avèk lavi w. Si w remake ke w fèb, si w remake ke w pa kapab, se pa moun ki deja kapab la pou w di l vin fè pou ou. Men okontrè se mande ou mande l èd li pou l wè kòman l te kapab ede w pou rezoud pwoblèm pa w la. Men se pa chèche w al chèche l pou l vin rezoud pwoblèm ou. Sa pa fèt. W ap vin pi mal. Lespri ou pap janm avanse, ou pap janm fè efò ansanm avèk lavi ou. Ann pran pa egzanp yon paran pèp ayisyen ki genyen yon timoun. Dèfwa kon ap montre yon timoun yon leson, ou montre l, ou remontre l, ou remontre l li, w ap montre l fè yon devwa, Si moun nan plis vle pran men w, gade non lap di w fè sa pou li pito olye ti moun nan fè l. Tande byen wi men se konsa dirijan nou yo reflechi. Moun ki deja kapab la, moun ki genyen mwayen nan men l, moun ki gen teknoloji, moun ki rezoud pwoblèm ensekirite, moun ki strong nan dosye gade non elimine bandi. Ti gwoup polisye w gen lakay ou a, Olye w mande moun sa asistans kòman l te kapab ede w, kòman l te kapab fè fòmasyon pou moun pa w yo kapab vin fò tou, men ou plis al mande l voye pito vin touye yo epi kite pa nou yo la san konesans san anyen. Nou pa p janm moun, n ap toujou nan mande, n ap toujou di blan ap antre nan peyi a, l ap vin vòlè afè nou. Se sòt ki bay enbesil pa pran. Atò lè li menm li pran tan l, li pran san l pou l fòme yon gwoup moun, li depanse, li envesti nan yo, epi pou Djòs al chèche yo, li vin rann w yon sèvis epi pou l ret gade, pou l ret kanpe konsa l ap gade w? Pou l ret kanpe konsa l ap gade w, Djòs vini vin touye pandan w menm ou rete w ap kalmende, ou refize travay, ou refize envesti nan polisye pa w la, se nan gang w ap envesti? Pèp Ayisyen, m vle nou konprann. Polisye yo, m vle nou konprann. Pran responsabilite nou. Malgre efò nou fè, yo ap touye nou nan nenpòt kondisyon. E lè yo fin touye nou, yo just di, je condamne enèjikman. Pa janm genyen swivi ki fèt. Jounen jodi a, granmoun kannay sa yo fò nou bay yon leson. Fò nou bay granmoun kannay yon leson, se jenn gason nou ye. Nou gen timoun n ap leve. Fò nou montre timoun yo sa sa vle di responsabilite. Granmoun sa yo ki leve san responsabilite, ki toujou ap mande a, fò n montre timoun yo travay. Fò nou trase de egzanp devan yo pou jenerasyon k ap vini an pa menm jan nou menm nou pase a la. Frè e sè byeneme, konbyen yon polisye ap touche? Gen polisye se 15 mil goud. Bon m kwè kòb la 17 mil goud, aprè taks sa p rete 15 mil goud. Konbyen 15 mil goud ye jounen jodia? Se 100 dola ameriken wi. Yo refize envesti nan lapolis e moun sa yo pral chèche pou vin mete sekirite, pou vin touye bandi yo nan peyi a, se lajan yo ap peye yo. Menm jan dènyeman m t ap esplike nou, militè Urigwe yo, se 400 dola ameriken yo touche lakay yo. E dènyeman la, lè yo te vin nan peyi Dayiti, misyon onuzyèn Minista a Jovenel mete fen ansanm avè l an 2017, se 6 mil dola ameriken wi yo touche. Sa k genyen ki fè nou pa ka mande asistans teknik pou lapolis? Lè w s on peyi, ou endepandan fò w kapab sekirize tèt ou. E pa bliye frèzesè byeneme, lapolis, ansanm avèk lame, yo chak gen misyon pa yo. Se vre tou depot zam. Lapolis la pou l elimine bandi. Lapolis la pou l pwoteje vi ansanm avèk byen. Lame la pou ke li sekirize tout teritwa a. Nou pa ka on peyi konsa epi pou nou pa gen lame, pou pa gen lekòl militè. Nou pa ka on peyi konsa pou tout jounen n ap mande. Malgre efò lapolis fè pou n ap rabese l olye nou mande asistans teknik pou rann li fò, men se fini n ap fin ansanm avè l. Kilè n ap kapab mete sekirite nan peyi nou? Si ke lè nou rive kote gran yo, se tou pare nou bezwen, olye nou mande yo ede nou pito ak sa nou gen pou nou kapab mete yo nan yon nivo. E fò m di ou pèp ayisyen, lapolis se pa kapab li pa kapab. Se pa kapab li pa kapab. Men sof ke moun k ap dirije nou yo, yo pa genyen sa ki rele karaktè. Moun k ap dirije nou yo, se pa dosye peyi yo ap jere, men son djòb yo ap fè, se tchoul yo ap fè. E jou nou sispann fè tchoul, jou nou gen moun ki gen karaktè, jou nou gen lidè, kap dirije pèp ayisyen, m pa kache di ou, nou gen pou nou gen yon lòt peyi, nou gen pou nou gen yon lòt lapolis. Jou nou genyen moun, jou nou genyen ayisyen tout bon vre ki renmen peyi dayiti, ki wè fòk ayiti avanse, ki gen enterè nan peyi dayiti, ki responsab politik eksteryè peyi a, ou gen pou wè. kòman lapolis ap ye, ou gen pou wè kòman la diplomasi ap mache, ou gen pou wè kòman peyi Dayiti, ou gen pou wè chanjman k ap fèt nan peyi Dayiti. Sonje m di nou, chanjman peyi a se pa sèlman prezidan, men se chak moun ki responsab, ki pou pran responsabilite yo, ki pou gen enterè nan peyi a pèp ayisyen. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke n te anonse l maten an, Komisè Muscadin te frape fò. Ebyen gen Robinson alyas Ti Ben ki mòtèlman blese vè dezè maten an la a. Ebyen, frè e sè byeneme misye ki tonbe, selon premye eleman enfòmasyon yo, se te yon jenòm ki te fè pati de Baz Kris la. Ebyen lòt enfòmasyon ki vini jwenn nou sè ke eleman sa a, Li se yon inivèsitè, men malerezman, li gen yon pwoblèm nan tèt, ebyen yè swa a li t al patisipe nan veye, li fè dezòd epi sa w tande a, li ta pèdi lavi l. Men selon deklarasyon komisè a, enfòmasyon nou resevwa de bòn sous, kisa k pase, li fè konnen ke l te jwenn yon zam lapolis nan men eleman sa. Donk, rete konekte. Detay kap vini yo nap toujou la pou nou pote yo pou ou. Medam matmwazèl e mesye map fè ou konnen la polis arive depoze la pat sou 4 kidnapè. Mesye dam sa yo ki te kidnape yon ti moun 8 lane nan zòn Meyè nan komin Kwadèboukè. Ti moun sa ki gen 8 lane yo te kidnape nan dat ki te 29 oktòbre Fòk mwen di ou gen youn nan moun yo se kay moun yo yo te rete menm. Epi yo kidnape timoun nan. Donk, ann tande yon entèvyou lapolis te fè apre ke yo te fin arete 4 moun sa yo, swiv avèk anpil atansyon. Ti gason nap gade la, li gen 8 an. Li te ka devni yon gran foutbolè e patisipe nan gwo konpetisyon entènasyonal pou reprezante peyi a, men elas. E se la a Mama ta pral aksepte bay misye ladesant lakay li nan meyè zòn Kwadèboukè. Malgre li pa t konnen l, malgre li pa fanmi l. Se pandan mwen kay dam lan, dam lan prezante m yon patnè ki rele Dinado kòm zanmi m. Men Dinado a gen kloti lakay li ki separe avèk lakay la nan meyè. Epi dam lan gen yon pitit gason l. Manno konbyen kob li te pote ba ou gan blan. Wè banm wè yon bagay ou asiste. Wè jan w dwòl. Yon bagay ou okouran de li. Wap di ou pa konnen l. Konbyen kob ou te konnen papa Manno bay ou gan. Sòti an pou konbyen kob li te. Mwen te bay manti nan dcpj premyèman, pase yon manti m t k bay e depi m t ka lage. Men la m vin wè pa gen lage ankò, m bay verite m nòmal. De tout fason, sa m ta bezwen nan men w, dayè wè m pa poze w lòt kesyon, paske epa ou k te al pran timoun nan, w al di w kòman w te fè leve timoun, kòman w te fè t sesi selòtbò. Sof nan sa m konnen an, rèv ou te fè a. Eran Jeannot eske se yon verite eske se nouvèl la ou te bezwen pote bay mèt pitit lan ou fèl konnen timoun nan mouri eske mari ou te gentan kominike ou de dosye a pou l di w timoun nan mouri ou menm ou pase pa ou pou fè rèv pou pouse mèt Bon, dèfwa se fanmi ou, moun ki pwòch ou ki jalou de ou, epi sa w tande a, li chwazi fè ou soufri. Genyen Premye Minis Ariel Henry yè ki te rankontre ansanm avèk divès responsab pati politik, li te rankontre ansanm avèk manb sosyete sivil la, ansanm avèk sektè afè a nan otèl Karibe. Selon Primati, ebyen yo fè konnen, sa enskri nan pèspektiv finalizasyon siyati dokiman konsansis nasyonal pou yon tranzisyon enklizif ak fè eleksyon. Chèf gouvènman an egzòte aktè yo pou yo pran bon jan rezolisyon depi kounye a e mete yo an pratik si yo vle pran yon nouvo depa e pèmèt peyi a rantre nan yon modènite politik ak ekonomi. Koze yo pa fini la. Toujou selon premye minis lan, konpwomi sa a se yon premye etap yon pa vè bon direksyon. Kounya a fòk yo pote bay nasyon an prèv bon volonte pou nou mete rapid sou pye enstitisyon demokratik yo e rann direksyon afè peyi a a moun ki eli, ki chwazi pa pèp ayisyen an nan eleksyon lib, onèt ak transparan. E koze yo pa fini la. Premye minis lan di moun yo konsa sispann ansanm avèk machandaj egoyis Panse peyi. Lè gen machandaj toujou genyen yon pri a peye e souvan se o detriman pèp ayisyen an. Premye minis Ariel di l pran angajman pou mete mwayen disponib ak moun ki fè pati de premye plan konsèy nasyonal tranzisyon an, Haut Conseil Transition, ansanm avèk ògàn kontwòl gouvèneman an. e lap fè tout sal kapab pou moun sa yo kapab reyisi ansanm avèk misyon yo. Donk frèzesè byeneme, aktè yo dakò sou fòmasyon yon konsèy nasyonal de tranzisyon, Haut Conseil National Transition, sa fè 2, ògàn kontwol tranzisyon, sa fè 3. E gen yon Haut Conseil Transition an ki fòme yè pa Madam Milad Maniga, Genyen Laurent Saint-Cyr ansanm avèk Calix Fleuridor. Bon, jan bagay la ye la, peyi pòv, peyi pa kapab. 1, Ou genyen Konsèy Nasyonal Tranzisyon, s on ekip moun. Ou gen Wo Konsèy Tranzisyon epi ou genyen Ògàn Kontwòl Tranzisyon. Donk, chak pati sa yo s on ekip moun k ap ladan. E chak moun sa yo pral jwi de privilèj. Y ap gen machin, y ap gen sekirite, e pa vre? Hey! Ala traka pou lave kay tè! Pandan konbyen tan? Pa gen pwoblèm pou nou fè tout sa, men pandan konbyen tan? O konsèy tranzisyon an ap la pèp ayisyen jiskaske lè eleksyon fèt. Ki lè eleksyon ap fèt? Eske yo deja jwenn yon konsansis ant tout moun ki gen akò agoch adwat? Eske 11 septanb deja met tèt ansanm avèk Montana? Donk chak moun ap fè afè pa yo nan ti kwen. Ala traka pou lavi kaytè. Epi n ap mete machandaj egoyis de kote. Nou mele yo pèp ayisyen. Lajan kap depanse nap pedi tan epi anyen pa janm fèt. Frèse sè byen eme ensolit nou pou jounen jodi a ou kwè se koze nan peyi sa. Pandan semen nan la ton liben malad. Ton liben pran kout poud. Men kout poud nou tande l pran Se matant Anne ki ta ba li kout poud la pou tè nan zòn nan. Ebyen frèz e sè byeneme tout moun pral wè ton lube lopital. Koze pa pou nou. Lè yo zou konsa silans fè plis bri pase bal. Lè yo zou konsa yon imaj vo mil mo. Frèz e sè byen eme se la m pral konprann. Matant Anne ki pral wè ton liben lopital la ki malad se vwazen li pran kout poud. Men sa matant met sou li. Men sa matant Anne mete sou li pèp ayisyen. Li met ton mayo ki make RIP. Pandan l ap rantre nan lopital li pral wè yon moun ki pran kout poud. Eske w on aksyon? Eske w on aksyon? E tripotay fè konnen se matant Anne ki bay Ton Lubin kout poud la pou tè. Epi men kounya la l pral wè mesye a ki malad byen grav lopital, li met mayo l li sou li. Pèp ayisyen, lè nou gen moun malad lopital, veye ansanm avèk moun k ap vin wè. Pase si matant Anne ka fè yon aksyon konsa, peyi a se yon peyi ki difisil e trè spesyal. Frè e sè byeneme, fò m di ou tou, yè a, Konsèy Sekirite Nasyonzini an te reyini, genyen peyi Gana ki pwononse sou yon deplwayman fòs entènasyonal an Ayiti, yon pnh robust, pandan ke yo ap evite erè pase yo e fè apèl ak lit kont povrete ak yon konsansis politik. Genyen peyi Kenya tou ki te pale sou dosye Ayiti a, yo soutni desizyon pou deplwayman fòs entènasyonal la, pou elimine gang yo e non sèlman sa tou, li swete pou gen yon pou ke genyen sòlda afriken ansanm avèk sòlda karayibeyen nan fòs sa a e mande ansanm avèk aktè ayisyen yo pou ke yo twouve yon akò politik. Genyen peyi Lèzetazini li menm ki plede an favè yon deplwayman fòs militè entènasyonal an Ayiti pou konbat gang yo epi epole lapolis. Koze yo pa fini la, genyen peyi Russie li menm ki kritike politik Lafrans, Lèzetazini ansanm avèk Kanada nan peyi Dayiti. Yo ap pran sanksyon. Donk genyen reprezantan Nasyonzini nan peyi Dayiti, Madam Lalime, li menm ki ankouraje aktè yo pou yo twouve yon akò e l denonse aksyon gang yo nan peyi Dayiti. Genyen Sekretè Adjwen Nasyonzini an ki plede an favè yon deplwayman fòs entèvansyon militè rapid nan peyi Dayiti. E frèzesè byeneme, raple nou nan jou pase yo la a, enfòmasyon ki te arive jwenn nou, donk, ta gen posiblite nan mwa janvye k ap vini la pou ke genyen militè ki debake nan peyi Dayiti pou vin fè kisa tanpri souple? pou vin mete sekirite. Frè se sè byen eme, byen vini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Jounen jodi a nou gen chans pou nou prezante ou 8 pwovèb ki fini ansanm avèk peyi Dayiti. Pwovèb sa yo, fòk ke nou fon jan pou nou mete fen ansanm ak yo, pou jenerasyon kap vini yo, yo sispann repete jan de koze sa yo. Ou konn toujou tande divès Ayisyen ap di, degaje pa peche. Hum! Pwovèb sa, fòm di ou, li bay anpil pwoblèm. E bay yon pakèt moun pouvwa pou yo fè sa yo vle. pou yo vòlè jan yo vle, pou yo fè kòripsyon jan yo vle sou pretèks degaje pa peche. Nan dosye degaje pa peche sa vin fè peyi a tounen yon gwo bwat poubèl pandan nou tout ap viv ladan l. Nan dosye degaje pa peche sa fò m di w dèfwa ou konn gen kay ou, Se gade w gade de twa moun vin chita devan baryè lakay ou, yo vini yo ouvè pil bak yo yo ap vann. Yo ap kale pwa kongo yo ap fè tout betiz devan lakay ou, lè w di yo deplase, yo di w degaje pa peche. Èske w konprann bagay yo? Donk, nan dosye degaje pa peche sa, ou konn on moun k ap vòlè nan zòn nan. Ou konn yon moun ki nan leta kap vòlè, kap kraze materyèl leta, kap fè chimen kwochi, kap fè kòripsyon. Lè w di l konsa, kite vòlè non, pou kisa w ap fè sa? Gon lòt ki di w, a, kite nèg la non, degaje pa peche. Donk pèp ayisyen, filozofi sa a, li pa bon pou ou. E medam matmwazèlz e mesye gon dezyèm pwovèb ki di byen leta se chwal papa. Nan dosye byen leta se chwal papa sa, lè w tande yon nèg responsab yon bwat leta, li fè sa l vle avè l. Lè ke gen yon machin ki disponib pou fon travay, li pran l, l ale tout kote, li kraze l, li demoli l paske pa gen pyès moun k ap vin mande l eksplikasyon sou pretèks byen leta se chwal papa. Sa vin fè nou pi pòv paske tout lasent jounen nou nan achte materyèl paske pa gen pyès moun k ap voye je sou pretèks byen leta se chwal papa moun nan foure men l nan bagay leta li ranmase jan l vle li bwote jan l vle li gaspiye l banbile jan l vle paske byen leta se chwal papa donk gon lòt pwovèb ankò ki di tout koukouy klere pou je w nan dosye tout koukouy klere pou je w la fò m di w se youn nan pwovèb ki mete nou nan sa nou ye jounen jodi a. Paske lè yon moun di w tout koukouy klere pou je w, ou ka devan la, ou gen posibilite pou ke ou chase yon bandi. W ap gade bandi a k ap touye, k ap dechèpiye yon frè w, yon sè w, sou pretèks tout koukouy klere pou je w, ou rete konsa w ap gade w pa fè anyen. Donk, sa vin fè ke to de kriminalite a ap ogmante chak jou, paske nou youn pa soutni lòt, sa vin fè nou egoyis, sa vin fè nou salòp, Donk, mwen gen yon machin nan yon zòn, gwo machin, epi sa w tande a, wout la pa bon, men m gen yon bèl kay. M ap pase, m ap antre, m ap bay pousyè, zòn nan plen tou. Olye m kolabore ansanm avèk lòt moun, pye yo ap kase nan wout la pou n wè kouman n te kapab jwenn yon amelyorasyon, kòm m gen machin, chak koukouy klere pou je, m pa genyen pou m voye je sou lòt la. Nan dosye chak koukouy klere pou je sa pèp ayisyen, sa vin fè ke nou pa gen bon inivèsite, nou pa genyen bon lopital, nou pa gen bon lekòl, pa gen wout, pa gen kouran, pa gen anyen nan peyi a. Paske m sèlman kontante m, depi m gen invètè m kapab chaje telefòn mwen, kite mele m ansanm avèk vwazen sou kote a, chak koukouy klere pou je. Mwen gen posiblite pou ke mwen voye pitit mwen aletranje pou l al etidye, kite mele m ansanm avèk pitit lòt ki sou kote a, ki pa ka al lekòl. Èske w konprann nan kisa yon seri de pwovèb n ap itilize chak jou san ke nou pa panse ki enpak yo fè sou nou? E kòman yo kondui nou, kòman yo ap fin ansanm avè nou, kòman yo ap detui nou sou pretèks chak koukouy klere pou je. Frè e sè byeneme, katriyèm pwovèb, li di konsa, M p ap mouri kite pou engra. Sa sa vle di lè yon moun di w li p ap mouri kite pou engra? Donk, sa vin fè ke ou p ap travay pou w kite pou jenerasyon k ap vini an. Ou p ap travay pou w kite pou jenerasyon k ap vini an, piske ou p ap travay pou les ingrats. E sa tèlman fè efè sou nou, menm lekòl nou toujou di, woy, pwofesè p ap janm fin di elèv yo tout sa l konnen. Si pwofesè a p ap di elèv yo tout sa l konnen, kòman w vle pou jenerasyon k ap vini an Pi meyè pase sa w te gen anvan. Ou pap janm wè yon bagay konsa, paske de jenerasyon an jenerasyon se bak wap fè, piske moun ki te anlè a, li trè egoyis, gon pakèt moun ki se gwo save nan peyi a, yo mouri ansanm avèk tout bagay yo gen nan tèt yo, yo pa pataje l ansanm avèk timoun e jenerasyon ki tap monte a, sou pretèks nou pap mouri kite pou lèzengra epi men peyi nou an jounen jodi a. E ou kapab wè nan tan pase yo, gon seri de remèd fèy nou te konn fè pou vant fè mal, pou tèt fè mal, pou kis, pou yon pakèt lòt maladi pèp ayisyen. Jounen jodi a, mande yon ti jèn kòman pou l fon te gaz li pa konnen. Sa k pase, nou pap mouri kite pou lèzengra. Donk, si pwofesè a pa bay timoun nan tout sa l genyen, e pouse timoun nan ale pi lwen toujou, l ap sere enpe pou li. Jenerasyon k ap vini ap pi mal, paske li menm li pral sere tou, ou pa la etènèlman, w ap tonbe se timoun ou t ap fè kou pou li a ki pral ranplase w, Donk li menm tou, nan ti kal bagay ou te ba li a, li pral kenbanpe pou li l ap bay on ti kal, donk de jenerasyon an jenerasyon, se plis bak n ap fè olye nou avanse. E frè e sè byeneme, gen yon lòt pwovèb kreyòl ki pi rèd toujou, ki di konsa, Blan pa fè kasav. Sou pretèks blan pa fè kasav, sa vin fè ke nou youn pa gen konfyans nan lòt. Depi se pa blan ki fè l, li p ap bon. Depi se pa blan ki fèl li pap bon. E dèfwa menm blan sa nou konn ap fè elòj pou li se lik fè ki bon an nou menm ankò konn ap di lap toupizi nou lap dechèpiye nou. Si blan ap dechèpiye nou poukisa tout la sent jounen ou nan sèk li. Pandan wap di lap dechèpiyew si se pa lik fè bon li pap janm bon. Tandiske ou konnen lap dechèpiyew. Poukisa w nan sèk li? Donk, jan de deklarasyon sa yo, jan de ekspresyon sa yo, jan de filozofi sa yo pèp ayisyen, yo fini ansanm avèk nou. Sa vin fè nou aksepte ansanm avèk tout bagay. Pandan n ap di yon lòt li pa bon, l ap manje pitit nou, epi se avè l n ap sèvi chak jou. Blan pa konn fè kasav men blan ap vòlè nou. Epi pou yon bagay fèt poul bon se blan k pou fèl. Sa retire lakay nou kapasite. Sa retire lakay nou la responsabilite. E frèz e sè byen eme, gon ti chante potestan yo toujou renmen chante nou prale nan syèl. Ki kote ou pral nan syèl sa? Ou sou latè wap rele anmwey ou pral nan syèl. Pa gen pwoblèm ou pral nan syèl. Men, si ke nou ta fè yon kout pye nan syèl la, si nou ta gen chans kwaze ansanm avèk anpil zanj, ou ta mande yo, lè w konn tande y ap chante yo pral nan syèl la, e se te vre? Zanj yo ap di w manti, se pou yon viza, se rezidans nou y ap priye pou tonbe. Paske nou nan pwòp peyi nou, nou de pasaj. Moun nan nan pwòp peyi l, wi papa Ayisyen. Lap priye l doul pral nan syèl manti son viza dèfwa w konn tande de pastè kap preche rezidans lan pral tonbe viza yo pral tonbe men se kwa listwa eske yon ameriken ap janm ap priye pou tande lap di w rezidans pral tonbe viza pral tonbe nou nan pwòp peyi nou men nou se de etranje nou pa gen enterè nan peyi a nou pa renmen lakay nou. Si w pral nan syèl, annatandan w ap tann retou Kris la, fòk sa w genyen w pwoteje l, fòk sa w genyen an ou pran swen l, fòk sa ke w genyen w batay pou li, pou w fè l toujou rete bèl. Men tout ou tande, anpil moun ap di anmwey nou pral nan syèl, lakay mwen pa isi ba, lemonn pa pou mwen se nan syèl m prale a pokipo Lèzetazini Damerik. E kou l rive Lèzetazini, l pa gen menm briye sa a ankò. Ala traka pou lave kay tè! Donk jan de mantalite sa yo, sa ke n ap di chak jou ak bouch nou, li genyen gwo konsekans sou nou. Donk, medam, matmwazèl e mesye, fòk mwen di ou tou, gen yon lòt pwovèb kreyòl ki di konsa, Mikwòb pa touye Ayisyen. Nan dosye mikwòb pa touye Ayisyen sa a, sa fè nou manje tout malpwòpte. depi nou jwenn nou lage nan vant nou. Gen ayisyen ki menm konn di vant se rak bwa. Nan dosye mikwòb pa touye ayisyen sa, sa fè nou manje tout tenten paske dèfwa ou konn rive ou konn ap pase wap gade yon bak fritay pèp ayisyen, lwil machann nan ap fri marinad la, lap fri. pwason an, lap fri bannann nan, li tèlman nwè, on dirè se lwil motè. Lwil la konn gen nenpòt 7 a 8 mwa lap fri, pèp ayisyen. Sou pretèks mikwòb pa touye ayisyen, nou aksepte manje tout malpwòpte. Mikwòb pa tiye ayisyen, sa vin fè nou salòp, nou pa deside pwòpte lakay nou. Mikwòb pa touye ayisyen, kote nou rete a gon rigòl santi. Pipi, poupou, tout mele, n ap viv ansanm avè l. Lè solèy la cho, w gade w wè gen yon limon ki fèt sou dlo a. Bagay la tou nwa. Nou vide tout bagay, nou viv, n ap manje sou fatra, n ap dòmi menm kote a kochon. N ap fè tout vye bagay nèt sou pretèks mikwòb pa touye Ayisyen. Donk jan de pwopo sa yo, jan de filozofi, jan de koze sa yo, mezanmi silvouplè, ann wè kòman nou te kapab soti ladan. Donk, defwa pou nap gade yon machann, kote lap vann manje a, son pakèt bann moso twal. Bagay yo tou sal. Nou rantre anba l nal manje, mikwòb pa touye Ayisyen. Depi l cho, ebyen mikwòb la pap touye w. Mikwòb la deja mouri ladan. Èske ou konprann pèp Ayisyen? Moun nap vann yon seri de legim, moun nap fè pikliz, kote lap fè pikliz la, Sa vin fè nou aksepte ak tout bagay, sa vin fè ke nou nou viv ansanm avèk fatra, e nan viv viv ak fatra, ou pral fiyanse a fatra, ou pral marye ansanm a fatra, epi w ap vin kreye de ti fatra, epi men peyi a. Pase mikwòb pa touye Ayisyen. Gen yon lòt pwovèb ki di konsa. Pye bèf pou pye bèf, malgre l santi n ap pran l kay pratik. Sa fè nou pa janm fè efò ansanm avèk tèt nou. Malgre nou konnen gon moun ki te pase nan leta deja, se vòlè l ap vòlè. Nou konnen se pa anyen k serye l ap regle. Oh pye bèf pou pye bèf, nou abitye avè l n ap repran l ankò. Nou fin vomi epi nou bese nou bwè l ankò. Se sa sa vle di. Pye bèf pou pye bèf menm si l santi n ap pran l konsa. E se sak fè w wè nou vin genyen tout dirijan sanwont sa yo. Moun ki la depi 86. Jounen jodi a yo opozisyon, demen yo nan pouvwa. Lè yo pa nan pouvwa, yo nan tranzisyon. Lè yo soti nan tranzisyon, se yo menm ki pral opozisyon. Yo pa janm chanje. Se yo menm ki toujou gen solisyon pou kriz. Malgre lè yo te pase nan tranzisyon yo pat fanyen se pi mal peyi a vin pi mal, plis grangou, plis ensekirite, plis lavi chè. Demen maten ankò se yo menm kap chèche konsansis pou nou. Nou aksepte yo, nou pran sa nan men yo, nou bwè yo ankò. Nou fin vomi yo wi, nou k te jete yo, nou konnen se visye, nou konnen se vòlè yo ye wi, epi nou aksepte yo. Malgre nou konnen yo enplike nan divès masak, Yo ap bwote bal, yo ap bwote zam, yo ap gangsterize peyi, demen si Dye ve ankò, nou aksepte yo vini devan nou ansanm avèk plan sekirite pou peyi. Humm. Pye bèf pou pye bèf, menm si l santi, n ap pran l kay pratik. Gon lòt pwovèb kreyòl ki di konsa, Pito nou lèd nou la. Sa fè nou aksepte ak tout vye bagay. Pito nou lèd nou la, pa gen sante, pito nou lèd nou la. Pa gen bon jan lekòl, pito nou lèd nou la. Pa gen wout malgre w ap peye taks, pito nou lèd nou la. Pa gen bon jan inivèsite, pito nou lèd nou la. Peyi a pa gen kouran, pito nou lèd nou la. Nèg yo chwazi lè yo vle pou yo monte to dola, lè yo vle yo monte machandiz, pito nou lèd nou la. Pèp Ayisyen. jan de pawòl sa yo, jan de filozofi sa yo, jan de ekspresyon sa yo, yo fini ansanm avèk nou. Donk, nan tout peyi, gen pwovèb pozitif, gen pwovèb negatif. Men nou menm pa bò lakay, nou plis itilize sa ki negatif yo, olye sa ki pozitif yo. Donk, pami pwovèb pozitif nou kapab di, yon sèl dwèt pa manje kalalou. Èske w janm tande dirijan yo site sa souvan? Èske w janm tande yon Ayisye di koze sa yo souvan? Non, l ap plis di w chak koukouy klere pou je w. Donk, jan de pawòl sa yo, de jou an jou, fòk ke nou konprann se fini yo fini ansanm avèk nou. Donk, gen yon lòt pwovèb kreyòl ki di, Toutotan danmijann poko plen, kalbas pa ka jwenn. Tande byen wi toutotan danmijann poko plen, kalbas pa ka jwenn. Sa k pase? Gon seri de moun lè w pran yo, ou mete yo nan yon nivo, yo se senatè, yo se depite, yo se minis, olye yo travay pou nou chak jwenn yon ti gout, yo fè w konnen toutotan danmijann poko jwenn, kalbas pa ka jwenn. Donk toutotan yo menm yo pa rasazye pou yo pa pou yo pa wè sa pou yo fè a lajan ankò, zafè pou yo travay pou peyi gen manje, zafè pou yo travay pou mete sekirite, zafè pou travay pou devlopman pou ke refòm fèt nan bwat leta pa gen bagay konsa paske danmijann poko fin jwenn, kalbas pa ka jwenn. Donk jan de pwopo sa yo pèp ayisyen se fin yo fin ansanm avèk nou de jou an jou. Gen yon lòt pwovèb kreyòl ki di, depi nan Ginen nèg te trayi nèg. Ala traka pou lave kay tè. Sa retire inite lakay nou. Sa retire fratènite lakay nou. Sa retire solidarite lakay nou. Depi nan Ginen nèg te trayi nèg, menm si nou fin pran inisyativ pou nou fè yon bon bagay, antre nou, gen youn ki pral trayi lòt. E lè sa fin fèt, nou twouve se yon bagay ki nòmal paske depi nan Ginen nèg te trayi nèg. Donk jan de koze sa yo fòk ke nou sispann repete yo pou jenerasyon kap vini an pa leve konsa, pou yo pa kontinye ansanm avèk menm vye dosye sa yo. Genyen yon lòt pwovèb kreyòl ki di pèp ayisyen, wòch nan dlo pa konn doulè wòch nan solèy. Sa montre ke nèg ki nan leta a kap byen pase, Moun ki gen mwayen, li pa bezwen konnen si gon lòt malere sou kote a ki pa ka manje. Depi m tonbe nan yon nivo, m ap byen pase, m gen bèl machin, fanmi m pa la, kite mele m ansanm avèk moun ki pa ka mache, kite mele m ansanm avèk pèp ki pa ka manje, kite mele m ansanm avèk pèp k ap rele ensekirite. Bon, m gen 34 machin nan kòtèj mwen, tout se polisye, m pa santi ensekirite. Paske wòch nan dlo pa konn doulè wòch nan solèy. E frè se sè byeneme, gon lòt pwovèb kreyòl ki di, zafè mouton pa zafè kabrit. Sa montre ke, menm si m konnen ou la w ap fè move bagay, mwen konnen gon sitwayen nan zòn nan se dechèpiye w ap dechèpiye l, mwen konnen gon sitwayen nan zòn nan se fini w ap fini ansanm avè l. Wap koupe rache, wap bwote tout ti sal genyen, mwen pap janm kanpe nan figi w pou m di w sispann fè l sa. Men mwen di, zafè bourik pa zafè kochon, mwen kanpe nan liy pa m depi se pa mwen menm ki temele m. E dènye kouk pou touye koukou a, gon pwovèb kreyòl ki di, rat konnen chat konnen, barik mayi a rete la. E se youn nan pwovèb ki fè w wè se koriptè ansanm avèk kowonpi k ap chèche solisyon kont lakoripsyon nan peyi Dayiti. M konnen w vòlè, mwen konnen m vòlè, nou tout ret ansanm. Rat konnen, chat konnen, barik mayi a rete la. Èske w konprann, pèp ayisyen? Se sa k fè w wè se menm moun ki lakòz kriz yo, se menm aktè kriz yo k ap chèche solisyon kriz. Rat konnen, chat konnen. Se menm moun kap finanse gang se menm moun kap vide zam ak bal se menm moun ki nan gang nan peyi a se yo menm kap imilye lapolis se yo menm kap mande entèvansyon militè paske rat konnen chat konnen barik mayi a rete la e medam matmwazèl e mesye map diw byen vini nan ayiti peyi spesyal bagay la konplike nèt fwa sa ou konnen depi desanm rive fouko se nan maryaj pèp ayisyen male nan maryaj nèg twou di nò. Oh oh Hee E konsa nèg trou du nord fè ti bo Mwen konnen ti bo a m pap rate l nan maryaj la Lè pastè a di Mesye a kapab anbrase la marye a Oh oh Se gade m gade m wè mesye a vole Rrr Li pran madanm nan M panse se lwa koulèv Danmbala mesye a gen Li sot tonbe afya Blip li woule epi pou l bo. Hoo jan nèg trou di nò fè cho konsa nan mi nan mitan legliz la wi li kenbe fi a li frape l atè li peze l oo frèz e sè gadon videyo hee oo. Travay nèg trou di nò wi. Nèg trou di nò. Travay nèg trou di nò. Men kòman yo fè ti bò. Non. M ta pral renmen ansanm avèk yon nèg trou di nò pèp ayisyen. Sa mande reflechi. Atò konsa pou woule fi a atè. Non, non, non, non monchè. Ou pa ka gon, ou pa ka gon lanmou kabrit vole monte plip plip. E ti kabrit ki konn ap sote konsa. Ki koze sa? M sezi wi. Sof ke m konnen nèg trou di nò bay bon ti pou la bannann nan maryaj yo. M te manje bon ti pou la bannann pèp ayisyen. Bon ti patat, m renmen sa. Ti patat fri a m te renmen l konpè. Men, maryaj la pa bon pou mwen. Konsa menm. E jan mesye a vole ploup epi. Oh! Non. Misye gon lanmou krapo. Wa e krapo konn ap sote konsa. Mele ansanm avek ti kabrit epi gad sal fè fi a. Menm fi a sezi wi. Ala traka pou lavi ka. Oubyen neg la on ti jan tro lejè. Non. Misye fè tay kondo. M confuse pèp ayisyen. M confuse nan ti bwa. Pase m pa ka konprann. Premye bon m rive sou li m pa ka bali sans. M kite dosye a nan menm. Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktature se la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete ki vivra vèra, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa a la pwochèn. Bizou bizou. One love.